Nap debake nan ti gwav, nap salye tout staff radio preferans FM. Gen yon madanm pèp ayisyen, ki se madanm Lebrun, ki denonse mari l ki se Ti Jean. Ti Jean ki fin kale madanm ni, lè l fin kale madanm nan pèp ayisyen, apre sa li vle pou l fè lanmou ansanm avèk fi a. Kòman w konprann dosye sa? Ann tande dam nan ki tap pote plent pou mesye a paske ou paka fin bat yon fanm epi aprè sa ou vini pou fè lanmou ak fi an ankò sa vle di ou ba li bwa kale tout non non non non ann pa rive la antouka ann tande deklarasyon dam nan e ou menm bay mo pa ou nan dosye sila a. Mwen se André Maude Lebrun, mwen vin denonse Jean Derino ki rete ri Benoit, ki ap fè agresif sou mwen, li ap bat mwen, l ap maltrete m, l ap. Ala ala madanm jiji papa an ale madanm sak pase. L ap joure m. Yon fèmen yon kay pou mwen nan mòn sòlda. Kounye a la, w ap antre nan riyèl Madam an, e Ti Jan konnen trè byen kiyès mwen ye, se Maude, paske l konnen ke lanfè Mika li mete m. Enben, ou madanm ni? Just di nou sa, ou se fanm dous li. Ou se fanm dous li, ti cheri. Ann ale, manman. E l ap bat mwen toutan. Toutan l ap bat mwen, men plis sa madi se mèkredi 10 me, li pran m li. Hey mesye mesye ti Jan mesye ti Jan ou pa ka bat ou gon bèl grimèl konsa hein ou gon bèl grimèl konsa wap met mak sou li non non fò pa konsa epa nenpòt grimèl non yon grimèl natural. fè jounen li mete m andan kay la mwen te desann bò tribinal de pè a m te vin chache yon nap kay yon sè m lè m parèt li mande m kote m te ye mwen di l mwen t al chache yon nap ka yon sèm li rele sèm nan rele Denise Lebrun tout moun konnen la famille Lebrun trè byen la vil Tigwav kounye a lèm antre li annik tou pranm li bourem andedan kay la epi li rale matol li kloure pòt li. Oh! Men nèg la jaloux. Nèg la jalou. Sak pase menm kòman li kounya lèl rale mato al kloure pòt la sal dou fè menm eskel non non bagay la on ti jan konplike. Lèl kloure pòt li dekwake pran kel vwazinaj paka vin potem sekou epi lap bat mwen lap maltretem kòm son grimèl mwen ye tout moun ka wèm bat mwen e mwen ka montre tou kote li bat mwen a sentiwon. Men mak la. Ooh mezanmi mezanmi ti Jean ti Jean ti Jean ou pa ka bat madanm non mezanmi. A ceinturon e lè m t. Eey pa timoun ki rete avan atò m pa ka konprann gason gason esplikem koman nou ye pou fanm mesye. Aww bebe ou bon ou bon cheri anh pou fanm nan ap fè w dous apre sa pou wè pou wap rale sentiwon pou wap kale l tankou timoun men men se kwa listwa lè ga anh lè ga anh ki koze sa anh ki istwa nou pa ka bat medam yo anh pou fanm ap fè w dous fè bon ti manje pou ou pran swen w anh. Pèmèt ke senti fè mal pa tchwe w gen timoun. Hahaha epi kounya la w pa wè sa pou w fè, lè w bezwen fè dijesyon pran sentiwon pou w ap, men mesye fò pa ensi. Te andedan kay la pat gen okenn chwa ankò se sèl Bondye ki te ka retire m kote m ye a paske lè w imajine w moun nan klete pòt li li kadnase li kloure l San fè nòmal di gen aksè pou l fè tout sa l vle avèk ou. M te oblije asepte fè tout sa l te mande m fè. Malgre m obeyi avè l e l kontinye ban m kou. Li mete m ajenou tankou yon ti bebe e. O mezanmi, mezanmi! E se si m, si m ansanm avèk yon nèg mezanmi? M pa ka ansanm avèk yon nèg epi kounye a pou w mete m ajenou pou sentiwon pou sentiwon. Apresa pou w ap di, Manmi, I miss you. Manmi man vou map chèche yon kadna m klete bagay la map klete l map klete l a e si m pat timoun ou pa ta ka mete m ajenou pou bat mwen map klete l pèp ayisyen yo konn klete yo wi ou dwe panse l pa ka pran kle non l ka pran kle li ka pran bon kle. Se depi a 10 zan paran m bat mwen M pran dènye baton m a 14 zan. Sa vle di ke m granmoun tèt mwen depi a 33 zan. M a ba tèt mwen lavi. Ankenn moun pa leve men sou mwen. Ti Jan toujou maltrete m. Jan de Rinôle ret nan ri Benoit tout moun konnen Ti Jan. E tout moun konnen ke kisa l toujou ap fè m. A chak fwa ke m toujou di moun kòman l ap maltrete m, yo pa janm vle kwè. Yo toujou panse m pa bon. E pitit li konnen ke m t avèk li, pitit li di, Papa, si w pran Maude ankò, w ap maltrete l, l ap toujou kite w ankò, li toujou joure yo. Men l pa. Ok, sa vle di se pa, e pa premye fwa l ap kale w. Byenke m konnen dèfwa gen fanm ki renmen ti baton l. Non madanm fò fon bra kale sou nèg la epa nèg la sèlman kap fè bra kale sou ou fò fon bra kale sou nèg sa sa vle di la se pa premye fwa lap bat ou kitel men bagay la genlè dous tou ou tounen waw Ti Jean Ti Jean fè respè w ok Ti Jean ou paka ap bat fi a. Janm konnen enpòtans. E alò, m bezwen di ti Jan konsa, li di l achte m lajan kontan. Ok, a vle di se pwopriyete prive l ou ye. Kòman l achte w la, c'est quoi l'histoire? Se koman lach to la. Nan men paran m. M ta renmen di m kiyès nan paran m yo k touche kòb la. E tout paran m yo mobilize, yo la yap tann Ti Jan pou l vini avèk resi kote ke li touche lajan li achte m nan. E. Eske w wè de koze? Eske w wè de koze? Non, fò nou fon bwa kale sou nèg la. Fò n fon bwa kale sou Ti Jan? Ay Ti Jan paka bat ou. Ti Jan pa oh mezanmi non non non ti Jan paka bat ou epi li di la achte w sa vle di li gen dwa bat li gen dwa touye depi nèg la ba ou yon premye souflèt ou pap tou pase yon dezyèm souflèt menm si aprè e nan anbilans yo vin pran w ou konprann an m ansanm avèk yon nèg ou pase m yon souflèt mwen pou m pa tou pase w yon sabò sou plas. Menm si sa pran se nan bilans. Ou konprann rès dosye a. Yo mèt vin chèche w nan bilans. Men. Èske w konprann? Men. Ou pase m on souflèt, m ap pase w on souflèt tou. Apre sa w di m je t'aime, m ap di w je t'aime aussi chérie. Paske lanmou an pa rive nan bay souflèt. Non. Si m pa ka ba ou souflèt m ap fè 3 pa an aryè epi m chache yon wòch m ko ou M ap chache yon wòch m kase tèt ou kanmenm o Apre sa nou tou 2 a vin mande eskiz ansanm Sa vle di chak lè w panse w ap tire yon souflèt sou mwen epi w ap panse tou tèt ou ka kase. Antouka non mesye bay la paka konsa bay la paka konsa hahaha ala traka pou lave kay tè papa. Li dim depim kitel lap tuyem kanmenm em soti nan kay ti jan li dim lap tuyem kanmenm paske lachtem pou lajan kontan. Ti jan ti jan ti jan fo pa isyen avek le fam ti jan ti jan. Humm ya fò met bay la nan nich foumi wi tijan fè respè w. E mwen gen vwazinay mwen yo si ba la deja m te gentan mouri a chak fwa ke lap bat mwen se yo k toujou ap etirel e lè wè mesye a la tout moun konnen son advantis li ye. Ohh! Ras Ariel hehehe Advantis ti non non non non non tijan tijan non eh eh m pa pran sa nan mou. Advantis ou ye wi. Ou son pase le di komandman ti jan Hum. Ou se men pou manje saba wap bat fi a. Hum pou manje saba Eeyy a la trak pou manje saba lap bat fi a. Ti jan ou advantis epi wap bat madanm ou ti jan. Men ki kote ministè pèsonèl pase? Ou pa konn nan ki legliz li mache? Ale mande pou responsab lafanmi nan legliz la pote plent pou ti Jan. Ou ka wè ti Jan gwo ansyen legliz wi epi kounya la lap bat madanm ni. Ti Jan fo pa isi. O o! Li rele frè Ednè Fabien. Li ret nan menm kay avè m. Si se pa li, m te gentan mouri deja. Aah se pa ti jank advantis la men son lòt frè talè repran pou nou se pa ti jank advantis men son lòt frè ki advantis si se pa l ou tap mouri deja talè talè repran pou mwen makomè. E mwen gen vwazinay mwen yo si pa la deja m te gentan mouri a chak fwa ke lap bat mwen se yo k toujou ap etirel e lè wè mesye a la. Tout moun konnen son advantis li ye. Li rele frè Edner Fabien. Li ret nan menm kay avè m. Si se pa li, m te gentan mouri deja. Oh ok, Ti Jan son vye payen, men se frè Edner a ki toujou sove w anba Ti Jan. Ok. Bagay serye wi. Aha. Yo gon mòd lè yo fin fè diri a. Yo mete gwo chodyè a nan yon katon. Konprann? Gwo chodyè a ki nan yon katon epi yo mete twal sou kote. Epi yo desann chodyè a. Sa vle di manje a ret tou cho pèp ayisyen. Nan samdi aprè midi. Wap manje manje saba avek bon ti ju natirel no les advantis mwa manje saba perfect m tande yo konn ap di manje saba konn si mwen ba m wèl si mwa perfect konn yo priye sou li ann avanse kòmè. E lè w wè mesye a la, li yon ti jan ti kras. Kite m an repo m. Depi se madanm li k la, l fèmen pòt li, l kadnase li. E aktyèlman la, ti jan pran kle l depi mèkredi. Depi mèkredi al fin bat mwen li pran kle l e se mwen soti m kite kay li pou li ak tout bagay ladan li m jis pran pitit mwen m pran rad mwen epi m kite tout bagay ti jan. Ok ou se madanm marye li? Non non non ti jan gen madanm marye lakay li li. Oh non ti jan ti jan ti jan fo pa ensi nou lè gason hein fo pa ensi avèk lè fi ya mesye fò nou pa konsa Nèg la gon mòd li gen madanm ni epi kounya la lap fè jalouzi pou yon fanm deyò men Jan fè stupid konsa non misye merite yon bon bwa kale paske ou paka gen madanm ou epi kounya la pou wap bat yon lòt fanm deyò men nou lè gason fò pa fò nou pa konsa hein se tris wi papa ayisyen lè ke ou gon ti mennaj epi mennaj la gen gen madanm. Li marye. Epi lap pase ansanm avèk madanm ni. Epi sak pase. Pandan lap pase a madanm ni an. Epi ou menm wap pase a mennaj ou. Epi lap gade ou. Li fache. Ou pa ka gen madanm ou bò kote epi ti mennaj la ap pase ansanm avè moun pal wap fè jalouzi. Non se tris se tris ti jean ou paka konsa Nou pral dim fanm deyò pi dous manti poukisa ou pa kite lòt la ou pran sak deyò avèdi ou vle toujou nan sak deyò men ti jean ti jean ou paka bat madanm nan konsa hein. Jis pran bon anfenkont Si gen on fi ou renmen, ou pa ni dwe joure l, ou pa nou di ni dwe maltrete l, ou pa dwe ba l kalòt, ou pa dwe ba l sabò, ou pa dwe di l anyen deplase. Poukisa li kalou konsa? Ti jan ap banm kou. Li di ke l jalou, men lè w gade byen, ti jan se fou l fou. Paske. Oh ke se lanmou, se lanmou fou. Ou konnen gen fanm ki renmen lè nèg ap bat li pèp ayisyen. ki renmen lè nèg la ap met baton sou li, nèg la ap fè jalouzi. An se lanmou an, ti jan pa ka kontwole ki fè lap baw bwa konsa cheri, lap baw bwa devan, dèryè, anlè, anba. Kèt mesye. Se imajine ou, ou pran m ou mete m andedan yon kay, ou jwenn mwen gen yon pitit, m pa gen pitit avèk ou. Ok, enben. Men ti jan w pa ka konsa, w pa ka konsa. Ou pa ka konsa ti jan. Ou jwenn fi a li te gentan nan lavi li te gentan gen pitit li, ou pran l ou mete l epi w ap bat li tandiske w gen madanm. Fè w pa konsa. Ou di ke w ap ede m, se pa vre ditou. Paske w pran m ou tòtire m ou mete m andedan yon kay. Mwen pa menm gen telefòn nan men m, men pou ki rezon w ap bat mwen? Jalouzi poukisa w ap fè l la? Ala traka pou lave kay. Anra li ta anraje menm. Bèl grenn fanm sa al gen nan menl la. M pa di l pat ka fè jalouzi a, li te ka fèl a yon nivo, paske tout moun jalou, s on fè nòmal, li sipoze fè jalouzi, men a yon nivo, ou wè lè w gen yon fi, granmoun pa bat granmoun, paske granmoun bat timoun, timoun. Ou bat timoun nan. Men e granmoun mwen ye ma 40 ans ti jan paka ap metem a jenou a bat mwen. A jenou, a sentiron. M pat gen le chwa kotel te klourem m kadnase mwen dedan kay la. Paske pandan konbyen tan li met ou a jenou lap tape w la. Oh mwen ti jan metem a jenou kom m te ka premye pitit li sèm men kom genle son ti. Ok. Ou wè lè w ap renmen a moun ki twò gran. Ahh gen kote Ti Jean pran w pou premye pitit li men gen kote Ti Jean pran w pou madanm li waww se tris. Hum ou dènye pitit li kèlkonk epi. Li te gen mato nan men l? Wi li te gen mato bon l kloure pòt li. Li kloure pòt li. Li lap bat. Lè lap bat ou sal do menm. Oh fèmen dyòl mwen la. Paske son moun ki vilgè anpil. Li vilgè anpil anpil. Epi sak pi rèd la ankò. Lèl fin fèm sa. Li fin bat mwen. Epi kounya la. Li gon, eskize mwen. Pale pale w madam, pale pale w. Paske li di konsa depi a 5 è di maten l te gon bwa rèd. Sa ti Jan te gen depi 5 è di maten madam? Ohh ti Jan, sa vle di li pa t jwenn kote. Men se kwa listwa hein. Talent eh pale fò non. Nan dèryè l. Se li l te vin fè e lè l rive l pa jwenn mwen mèt nan. Ok sa vle di te sot lakay li tou ame epi lè l vini l pa jwenn ou l nève. An li rete l tou fè jounen an lap mande m eskiz men eskiz lan si w te fin touye m kounya w tap vire do w ou kite m sou kabann nan epi lè pitit mwen an antre li tap jwenn kadav la epi l tap rele papa l tap di konsa pae pitit mwen rele l papa kòm son pèsonaj si w gen yon pitit fi sa w fè nòmal son pèsonaj kounya lè pitit mwen tap vin antre kounya l tap jwenn manman l mouri epi l tap rele papa Senk è di maten l t ap vini paske l te gen yon bwa rèd nan dèyè l. Paske se yon mo vilgè li ye, li pa janm. Li pa jwenn ou? Li pa jwenn mwen paske m t al kay sè m nan. Epi imedyatman l di konsa, e ka nou mwen t al. O! Mwen di w sa se. Se Bondye k sove w pitit, Bondye k sove w. A! Fòk ou priye wi. A! Se. Wi! Bondye k sove w pa t la wi. Sa vle di sot lakay l avè tout afè l pou l vin demanje. Ooh Bondye k sove w Ann avanse. Si m pat gen vwazinay mwen yo k te konn ede m priye ha. Waww ou non 5 è di maten non 5 è di maten tap fin avè w eeyy woyy woyy woyy sa vle di si vwazinay yo pat konn ede w priye kòmè. 5 è di maten tap fin avw plat. Jezi m patap ka soti nan tou sa kotel te kloure mande nan kay la pap banm manti ooh antoulèka ou wè depi ki jou m pa gen yon ti souri sou lèv mwen ou wè sèt fwa si ou wè nan pale pale ou nan pale pale ou la. Santim gon ti souri sou lèv mwen mèt lan em santim gon fòs Men m pap bliye. Konbyen fwa vini radyo a la? Pou la premye fwa. Wi men pandan konbyen pandan pandan jou nan. Pou jodi a yè swa m vini a dizè. Ok. Pou maten m vini a nevè ou pat la e a dezè m panse wap vini men m konnen egzijibleman fò w fon ti repoze w e m son fanm ki konnen sak rele fatige. Wè si w pat vini la si w pat vini la ou tap toufe wi. M tap toufe paske map kriye tout la sent jounen epi vi m an danje paske. Ti jean ti jean fò pa fè sa ok ti jean poze w ou paka granmoun deregle ou paka gon fanm konsa pou ap bat epi fi a paka souri yon si bèl dam konsa non non non nou pap aksepte pou kontinye ap kale fi a ok ti jean e granmoun ou ye ala traka. Siw t avek on moun li diw konsa ke lap tiye w. E sak pi mal ankò, Mat Mak, ou pa ka bay mwen pou m pa fin di sa m ap di a non. Pale pale w madam! Lakoz! Non sèlman l fin bat mwen, epi l di konsa ke, epi kounye a m gen pwoblèm estoma, lè estoma m vin ap fè m mal, malgre m kouche m ap kriye, estoma m ap fè m mal, li di m kanmenm fò l fè bagay. Oh! Oh ti Jean vle di fi a avèk tout soufrans estoma fè mal ou bat l epi kounya la pou lap humm oh ti Jean non non fò pa konsa sa vle di fò y jete dlo anvan l ale oh ti Jean non non non ti Jean. Kriye wi lap fè bagay e m te avèk yon mesye yon ti jenòm li di k te vakabon e mwen menm M trete l pou premye moun ki pa vakabon paske m te fon. Jou sa l vin bat Warly. Li fè bagay avè m nòmal. Oh non non non non sa se vyòl sa se vyòl ti Jean paske w pa ka fin bat fi a san konsantman l epi kounya la pou w ap bat li se pa se pa ti Jean louco ok se pa ti Jean louco donk ou pa ka fin bat fi a lestomak l ap fè mal san konsantman l epi w kouche l ankò. Non sa se vyòl. Sa se vyòl ti jan non bagay la paka kontinye konsa. Map kriye bon bral te deja rèd depi. Ooyy non non. Ti bagay. Em ta yon ti jenòm. Li di konsa k te vakabon k te vòlè e lè w gade byen se ti jan k vòlè paske mwen menm pa byen avèl malad li leve yon fè nòmal li pranm li pwòptem Li fè tout bagay li mete m kouche e demen si Dye ve l ap di m konsa ke m te malad etandike ti jan menm malad e m ap kriye m ap soufri l ap fè bagay. Oh ti jan ou san kè non ti jan ou san kè non fò pa konsa non ti jan e pa zenyèz m zenyèz non Christina dòk lapèn ou fanm se pou tout fanm e pa zenyèz m zenyèz non. Hehe nou just fè tripotay Donk Ti Jean ou wè lòt ou tap trete de vakabon an li malad li pran swenn ou menm ou fin bat li a tou sa ou dechaje kanmenm fò pa konsa Ti Jean fi a paka pran tout doulè sa yon sèl kou. Se pou sal metem la. E pou sal metem andan kay la. Poul fè bagay anyen ankò. anyen ankò kòm tijon son vilgè li ye tout moun konn tijon ret nan ri li ret nan ri bena li pa respekte madanm li nan kay li lap plimen sèvant lakay oh enben tijan menm son ranmasè tout tijan ap travay nan kòman bagay sa rele ankò kote yo konn vann bout fè a wi nan GS men tijan men madanm kòman ou fèl tonbe anba tijan sa. Yap pran tout wi epi wal tonbe anba l. Lap plimen moun li mete nan anfème kay li pa respekte madanm li esak fèm pale konsa esak fèm pale konsa malgrel gen pitit li ki rezonab e yo te palel yo dil ou repran mode ankò si w maltretel mode ap kite w ankò wi el fè pi mal li fè pi mal. Li bat mwen jan l vle. Oh l achte m pou lajan l. Ou vin pale. Pou Pou sa m ta genyen pou sa l fè m ap andire Si m ta di konsa m ap rete toujou m ap pran tout tan w E gen lòt moun ki bezwen plas la Non pa w madam. M se André Maude Lebrun. Si pa t gen prefere sa n t ap fè nan vil Tigwav? Ooh M pa t ap ka santi m k ap ka defoule m Paske m gen 3 jou m ap kriye E depi l fin bat mwen madi mèkredi a Se tout tan map di fòm sòti. Paske m paka bay ti jon tuye m. Sil fin tuye m. Sil pa gentan sove, yo ka metel nan prizon lap lage. Men mwen menm pral nan simityè. Epi kiyès kap lage pitit mwen an? Kisa ti jon ap fè mwen? Ti jon pa konn peye lekòl pitit pou mwen. Ti Jean kisa l fè? Li ka lage yon ti sak diri nan kay la, kòm li di l met manje an gwo nan kay la. Li mete yon sak chabon, l mete yon ti lwil, kisa ti Jean fè pou m ankò? Epi si w wè l rive l bay yon manje pou l manje, li pran m kòm domestik li pou m lave rad li, kisa ti Jean fè pou m ankò? Hi! Mesye nou tande, mete yon ti sak diri avèk yon galan lwil, yon sak chabon nan kay pa vle di okipe fanm pou sa non. Pa vle di pwovizyon an gwo non. Ti Jean fè respè w. Ou achte yon ti sak diri, yon galon lwil avèk yon sak chabon, sa pa vle di okipe fanm, sa pa vle di mete pwovizyon an gwo nan kay. Mesye pran nòt, nou pa ka kite ti jan ap kraze lit kominote maskilen an konsa. Mwen serye! Pa gen pwoblèm nan madam non. Kòm ti jan di l achte mwen, fò ti jan vin ban m resi a. E lavi m sou kont ti jan, lavi pitit mwen, sèl grenn pitit mwen an, li sou kont ti jan. Ok madam ok se te yon plezi antouka ti jan fè respè w ti jan fè respè w pase nou pap tounen nan dosye sa ankò ou paka ou renmen ansanm avèk yon fi epi kounya la pou ke ou ap bat fi a konsa non non non non li pa sipoze fèt fi a se madanm ou li bèl ti grenn se vre men fòk ke ou pran swen fi a ou paka bat li.